Non pa mwen se Remy Jean Ismaël, mwen se vis prezidan konbit peyizan Ilavach Koki. Si w gen bout tè w, yon moun vini li, gouvènman vini li de li, soti w arete, yo deposedo de li. Ba ou ki avantaj? Avantaj pou nou genyen, fòk tè nou pou nou. Fòk tè nou ret pou nou, fòk pwojè a pou nou, se yon pwojè peze souse, se yon pwojè grandon, e pa yon pwojè peyizan. Ok, e pa yon pwojè peyizan li ye. Si se te yon pwojè peyizan, nou ta pa brase l. Men nou pa gen oken enterè anndan pwojè Mateli Lamòt t ap fè sou zile yo. Sa k fè yo te vin maske enpe moun avèk yon seri ti kontra kèlkonk, se pase se apre mouvman, pou yo abat mouvman, yo fè òf, y ap bay lajan, yo bay motosiklèt. Le lundi, le jeudi, se jou mache li la vach la, e se lè sa gen plis afè, se lè sa gen plis bato ki vwayaje. Eske ou wè gen bato kap vwayaje yo? Eske moun yo, eske moun ou wè kap vwayaje yo, eske yo la wè yo vini? E lòt bò y ale. Se kote ti ba, ti yo, waf nou itilize a, se waf ki koresponn avèk tip de bato nou genyen yo. Sa yo fè la, pò sa yo fè la, li pa koresponn avèk tip de bato nou fè yo, nou genyen yo, sa vle di nou pa sanse pa itilize sa. Sa pa itilize. Premye pwojè a eske yo fini avèl, eske se sa ki k ap avanse, ou pa ka konnen. Pa gen esplikasyon vre, pa gen de moun ki wè sa k ap fèt la, moun yo bay tout, moun yo bay sa tout non, men yo pa konnen. Mwen menm ki konnen ti enfòmasyon, m chèche kèk ti enfòmasyon men gen de moun nan pa janm konnen, yo wè sa ap fèt.